Bonjour, bonsoir à la famille. Très content d'être avec vous sur votre chaîne préférée. Et nous allons faire un petit palais. Pendant à profiter souhaiter au bienvenu. eh bien, c'est un autre témoignage qui triste. Le père de Christella a parlé. Mais écoutez, dans l'histoire qui concerne euh, le couple diabolique, le couple qui a tué la jeune fille de 16 ans au niveau de Delma 30, Nta kapap di a chak temwanyaj, ebyen moun sayo se Kloure yo, kloure yo. Pou moutre degre mechanste moun sa yo, degre kriminalite yo plonje ladann nan. Dènyèman nou te vini avèk temwanyaj youn nan vwazinaj couple sila, men jounen jodi a, c'est le père de Christella qui a parlé au micro de nos confrères Radyo Verite Inter. Tande byen! Papa a t ap viv an Repiblik Dominikèn, men plizyè fwa lafi a aple son pè pou li di, Ekoute papa, bagay yo difisil pou mwen. Yo fè manje nan kay la yo pa ban mwen. Pou m siviv, se lè yo voye m achte. Si yo voye m achte pou 20 dola, m achte pou 18 dola, lòt 10 goud la mwen manje l. Christela Jeannot gen yon marenn. Yon marenn ki ap vann kèlke pa. Lè yo voye l al achte nan men marenn nan, marenn nan ba l ti kichòy tou pou li kapab siviv. Ekoute, se kòm sa. Jan m te di li premyeman se te tankou yon bèt yo gade Christela. De moun yo konn fè kò pou yo touye Christela, pou yo bat li jiskaske yo touye l. E lanmò sa, sa vle di manman an okouran paske le beau père li tèlman maltrete Christela, manman an wè l pap chape se manman an daprè temwanyaj papa Christela ki fouye yon twal nan bouch li toufe l annapre. Ba, se de kanibal. Christella fè avòtman pandan 2 repriz. Paske 2 fwa li ansent, yo fè l jete l. 2 moun yo met tèt yo ansanm. 2 malfra yo, 2 kriminèl yo, 2 serial killer yo. Men sou twazyèm fwa a, Christella mouri tou ansent. Christella mouri ak yon timoun nan vant li. La jèn fi de 16 an. E se vreman trist. Dans cette histoire tout le monde est coupable. Tout moun ki konsène yo, sètadi le beau père, la maman, puis le père. Paske mèt fwa pitit la rele l pou l di l ke papa m ap mouri si se konsa ou kite m, pran m. Papa a di ben écoutez je suis en République Dominicaine, gen kowona, m poko kapab antre epi timoun nan li menm de jou an jou ka li ap anpire jiskaske yo rive nan yon moman. Couple diabolik sa touye tifi a. Pou lenstan nou pral pèmèt ou swiv temwanyaj papa a ki se Jacques Jeannot le père de Christella Jeannot donk mare kè ou paske gen anpil pawòl ki pral di nan temwanyaj 2 moun sa yo ki se dabò Jacques Jeannot le père de Christella Jeannot epi marenn Christella a li menm kap temwanye. Ann gade e tande alafwa. E kisa Christela ye pou ou? Christela e pitit mwen. Ou ka pale m un peu de Christela? Ki laj Christela? 17 ane. Konti pale nou de viw avek Christela? Mwen m al kafou avè l apye pou m ap chèche chemen lopital pou m ba l lavi. Kounya la menm nan menm kote a tou, depi lè a yo wè tèt la pa ka bon, matant mwen te pran m ansanm avèk Estela li ale Sendomeng avè m. Pandan li ansanm avè m Sendomeng manman an menm nan te ansanm avè l, manman an vin ale li pa vle rete, apresa manman an retounen l di ba l pitit li mwen pa vle ba li l. Kounya li di sim pa bal pitit la lap kraze vit machin yo sou kont mwen sendomeng degajem bal pitit li kounya gen moun ki di bon bay manman pitit li poul pa lagel nan problèm kounya marim bay manman pitit li li vini avèl lèl vini avèl chak tan yo di yo relem yo dim timoun nan pap byen viv vin deyèl Lè m reveye manman mwen di manman. Lò w di l pa t byen viv, ki sa k pase menm? Kòman l pa t byen viv? Ki sa k pase nan kay la antre li menm avèk manman l, bòpè l? Bòpè ap ba l move kou, manman ap ba l move kou. Menm manje yo fè, yo pa bay timoun nan. Lè w te gen nouvèl sa a, ki sa w te fè? Kounye a mwen deside pou m pran pitit mwen. Manman ak tout papa a di m konsa, si m fin pran, manman ak tout bòpè a di m konsa, si m fin pran timoun nan, Yo ap touye, yo ap touye m. Poutèt yo pap dakò pou yo ban mwen l, depi m vin pran l, e la mò m ap vin chèche l. Ou pat pote plent nan lapolis? Mwen pa pote plent. Kounya la menn nan, lè m pale a matant mwen ki kapital Sendomeng, mwen di matant mwen sa, matant mwen di bon, m ap voye yon monnen ba ou, w a konplete pou voye chèche l, poutèt mwen pa gen nan menm pou m ta ba w tout kòb la pou vin chèche l. Kounya la menm nan m ap ba w monnen, ou ap fè yon fason. Ou pale avèk kèk moun nan zòn nan pou yo ta pran timoun nan pou ou. Men mesye ap bay yon moun anpil presyon, tout moun nèt lap bay presyon, li di l gen zam li ka touye yo, li ka pike yo, kounye a moun yo menm m paka pran responsab la pou mwen. Ok, ok. Pale nou plis de sikonstans lamò a menm, sak pase, kòman e demwazèl lanmou an? Kòman ou te santi w Men kòman timoun nan mouri. Premyeman, li ansent timoun nan, li fè timoun nan jete pitit la. Kiyès ki ansent li? Bòpè a, mari manman. Manman an pa t okouran? Manman an okouran, poutèt se manman an ki fè l jete l tou. Kounye a la menm nan, Menm kote a, li tounen ansent li ankò toujou, li tounen fè l jete l. Min se twazyèm fwa l vin ansent lan, kounye a la menm nan timoun nan vin gen, li genlè gen twòp tan nan vant li, gen twòp mwa. Tifi a pa asepte jete pitit la poutèt li gentan wè si jete l li ka mouri. Kounye a yo bat li, te gen yon lòt ti pitit ki te nan kay la tou, ti pitit la e pitit manman pitit mesye a, li di wi. Se manman k fin touyel lè yo fin bat li lè yo fin bat ti fi a avèk bout blòk yon bout adoken kounya yo pran twal yo foure nan bouch li epi yo peze gòj li. Kòman ou te santiw lè w tande nouvèl ke pitit fiw la mouri a? Se pa nan sendomeng yo dim timoun nan mouri kounya mwen menm pat gen nan menm tou. Kisa wap mande avek peyi nou an eta peyi nou an. Map mande jistis pou pitit mwen an sou tè sa. Map mande jistis pou pitit mwen an preparasyon pou li. Pou tèt depi nou an kom pa gen nan menm ti moun nan lorine ti moun nan nan mog. Eske ou gon nimewo ou ka bay si gon moun ki ta renmen edew kap gadew ki vle fon bagay poul ka edew fon pèman. Wi damou nimewo a frèm. 44 60 50 25. Sa se marenn Christella ki pral di koman li koman li te ye avèk Christella paske yo abite nan menm zòn koman e sa Christella te konn esplike l pandan moman li tap viv yo. Lè mwen, mwen di ki se la, ou konn sa w fè pou mwen. Paske ou konnen moun ou yo, ki jan de moun yo ye. W ap pran ak pran nimewo papa w. Li di m, wi marenn, mwen gen nimewo papa m nan Damas, li gen yon zanmi nan Damas ki konn vini, li gen yon nimewo telefòn nan Damas. Nimewo telefòn nan Damas la, se li menm mwen pral pran pou m pot ba ou. M di ki se la, al pran nimewo telefòn nan pou ba mwen. M ap pase ba w legliz advantis pa dèyè. Kote pou si misye nan wout nan lari poul pa poul pa wè nou anliy nap pale mwen di misye mèt pran nimewo telefòn sa pot ban mwen menm sim ka rele papaw mwen poum di papaw ke mwen ka pranw mwen paka manyenw nèg la ka fè tout bagay manman ka fè tout bagay pa gon moun pa gon moun ki ka manyen pitit sa pa gon moun ki ka manyen pitit la pou li ye la menm nou oblije rete la nap sibi Ah ok dakò. Men kisa nap mande pandan Christella nan mòg? Kisa nap mande pou li? Jistis e pati sa. Sa nap mande pou Christella, nou pat pare pou sa. Nap mande jistis, silvouplè pou nou mande reskonsab yo yon ti reparasyon silvouplè pou yo pa fè nou kado pou nou kapab. Ti jèn ti jèn. Èd silvouplè pou nou kapab. M sansib pou pitit mwen anpil se sak fè si m ta avèk on fi bagay la mal pase ou gen 2 chwa swa ou banm pitit mwen ou byen si ou deside kenbe l wap viv pou kont ou e mwen menm pandan w kenbe l la map peye kay la map bay manje nou ka pa genyen rapò Fi ak gason ou kapab gen yon nèg pa lapèn nan kay map peye a pa lapèn nan kay pitit mwen an ye a paske ou wè kot timoun nan te ye an li pat rele nou pyès poun di nou fèl men lefèt ke se de Krab ki rankontre ansanm ki mete yon timoun omond, ebyen pa gen anyen ki pou ta fè timoun sa a viv pandan yon senkantèn dane paske nou tou de nou mechan. Ou menm papa a ki te an Repiblik Dominikèn, ou te kapab fè yon jan kanmenm li t mèt mande charite pou retire timoun nan mete l yon lòt kote. Kòmsi mwen menm pou m ta avèk yon fi nou vin pa ansanm ankò, ou avèk yon nèg, nèg la ap maltrete pitit mwen, lè m vin kote w, nèg sa a l ap ban m presyon pou l di li ka touye m tou. M pa gen pwoblèm nèg la te ka touye m, men se apre m fin pran pitit la nan men nou. Franchman, m pa t ap ka kite l nan men nou e m pa t ap ka gen kè sa. Chak jou m panse ke kouple sa a, ebyen, y ap antere yo plis toujou parapò ak pawòl k ap pale sou do yo paske se twò grav. M panse ke sa dwe antre nan stad kriminèl an seri pou yo konnen ke ayisyen sa yo koup sa a ebyen se yon koup dyabolik. Mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble yo pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.